Bonjou, bonswa la fami. Avèk plezi nou rantre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Talè a m fè yon emisyon pwiske te gen yon zanmi ki te voye yon foto pou mwen. Epi m ta kapab di eksplikasyon mwen bay pa rapò ak foto sa ki deja disponible sou paj Facebook la polis. Ebyen m ta kapab di se kòmsi mwen pase a pye jwen sou enfòmasyon sila paske sitwayen sa ki nan men lapolis mwen panse ke ebyen sitwayen ki ekri m nan di ekoute RL prod fòk ou fè yon maksimòm sansibilizasyon sou sitwayen sa ki nan men lapolis petèt ke Yo ka konnen yo wè l nan men yo epi yo pa konnen ki tip de moun ki nan men yo a. Sitwayen an ensiste, li di m men kiyès misye ye. Tande byen, nou wè foto sa li disponib sou paj lapolis, le nome Delva Roges alyas Deporte Manbre aktif gang 5 secondes baze nan Vilaj de Dye, il a ete apreyande par la polis le vandredi 2 septanbre 2022. Se yon enpòtan kout filè ki reyalize pa bò kote ajan ki afekte nan komisarya Pòtoprens, Delva Roges, anpil moun konnen sou ti non Depòte se youn nan manbre enfliyan band Izo ki ap opere nan Vilaj de Dye. Poukwa l ye la a? Nome! Delva Ojes li plase an gardavi pou swit jidisyè nesesè yo. Sitwayen an di pou wè mesye sa a yo rele depòte se yon ansyen moun. Si se yon nèg ki ap feraye nan Matisan depi lane 1997 sa kapab di w anpil bagay. Sitwayen sa a li te chili. Sitwayen sa a toujou daprè enfòmasyon yo. Misye te menm rive mete pye l nan peyi Etazini. Men, misye tounen pa bò isi. Misye se nèg Matisan 1, ki te nan prizon Ayiti deja. Li te sove pandan tranblemann tè a. Li kite Ayiti, l ale Chili, rive Etazini yo voye li tounen, li antre nan gwoup Vilaj de Dye a. Donk sa vle di. Misye ap feraye lontan. Jan m di nou an, li sou beton an depi 1997 li t ap bay pwoblèm, patikilyèman nan Matisan. Ebyen, si se yon kriminèl notwa, di tèt ou ke, ebyen se yon moun ki gon panye krim nan men l, paske si s on nèg, s on move grenn ki ap fonksyone depi 1997, m ta kapab di, eh bien, sa komet là. un ça a commis un pile crime Et toujours d'après info C'est un important coup de filet la police réalisée Donc à bien regarder ce personnage, on a comme l'impression que c'est un sage. C'est quelqu'un qui se respecte. Men pourtant, dan la realite, se Otroman Paske deryè se vizaj li kache yon sitwayen meurtriye. Yon moun ki ap feraye depi les ane 97. Kap mete dlo nan je anpil moun. Donk ou kapab konprann. Lè yon nèg ou rive nan nivo sa a. E pi la polis di ou stop. Donk m gen presyon ke gen anpil moun nan matisan ki ap kontan paske vizaj sa a. te fè yo kriye. Vizaj sa a te bay anpil pwoblèm. Brèf, nou pral pase nan yon lòt dosye. E fò m fè yon ti pale sou dosye Ti Makak la. Men m panse ke dosye Ti Makak la m ap vini avè li toutalè paske gen yon nèg la, yon pwòch Toto. Nèg Ti Makak yo ap chache misye kou chen fou anlè a la. Nan yon pwochèn emisyon. Map vini avèk dosye sa pou nou, pou nou kapab genyen plis detay. Kounye a nou pral vini avèk yon deklarasyon, paske te gen yon fi ki te vin pale, je kwak se avan yè, nan Karayib, pou di ke li fè pitit ansanm avèk, kòman sapèl le tip, le chèf de fil, lansyen chèf de fil de Barikad? E sa ki mouri a wi, Katafal? Ebyen, madam sa di ke. Bon li trete a paran pov paske li te panse ke lot mizisyen ki fè pati de band sila a, menm lè band nan egziste ke de non yo tap toujou ede pitit la oubyen yo tap ede l ansanm avèk pitit la. Ya kelken ki fè pati de se gwoup. Pa konnen, men eske jan m te di a gwoup la la ou pa? Men de tout manyè, si w ap pale de Barikad, ou pa ka pa pale de Izolan, ou pa ka pa pale de Fantom, ou pa ka pa pale de Konn Nagana, ou pa ka pa pale de anpil lòt nèg ki patisipe jisteman pou kapab mete gwoup la nan nivo ke li te ye a. Tande byen sa m di a, nan nivo ke li te ye a. Pou lenstan, pli de Barikad. Ebyen, Fantom pale, li reponn fi an pou di fi a, ebyen, atansyon! Nou menm nou pa gen kòb pou n ba ou paske ou menm ou s on krakè. Epi Fantom te tou pase pran Robenson. On va ekouter Fantom ki li menm ap reponn fi a e an menm tan Robenson egalman an Tony Mix men ekoute pou sa ki konsène Tony Mix lan l di Tony Mix se kleng li, li sèlman di Tony Mix aranje w. Epi apre n ap retounen avèk Robenson. Kataval fè yon pitit avèl. Fanm kite fanm kataval al mouri ansanm li mouri apre kataval rele Natalia. Kataval pat janm marye ankenn moun. E manzè gen fanmi ki lòt bò poul pale manzè son krakèd. Manzè paka pale a moun. Manzè se depil bezwen kòb poul fè moun sal. Kounye wap vin pale de forte ma izolan moun sal. Wal boston kounye wap travay a blan wap leve bwat epi ou panse yo menm jan avè nou yo pa menm jan avè nou moun sal. Kokorat. Santi mayas. M ka pale a Tony a limit but ou menm ou pa gen limit. Wap vin di jan w wè papa Kal. Bon ou wè l kon eta sa. Bon jan wap poste ou gen kòb, ou gen wong la ou gen tout bagay. Poukisa ou pa ede l? Nan vide yo byen bon, pitit kanaval vin kote m m fè l kado kòb chak jou. Menm manzè kap lè m ba l kòb yo l pa bay pitit kanaval la fimen koka. Izolan ba l kòb chak jou. Tout nèg bay kòb ba l kòb chak jou. E kokayin nan fini avèl li gen yon sèl kite fanm mwen k rele Fafa marasa avèl mandel mesye pa vin ransa moun tande mesye pa vin pran anyen poun vin pran non nèg barikad kòm se sa nou bezwen fè mwen menm nou pap ka fèl avèm pase mwen menm map touye nou tout kem touyem tou kolangyèt manman nou la e beladè m ye la m vin jwe beladè men pa Robinson pa janm ouvè dyòl tande papa e izolan nan beye bounda moun mwen m pa beye bounda moun mwen menm izolan nan pa nan nan amenaje m pa amenaje. On nèg sal ou te ye. Premye fwa nou pral fè video nan ENA. Ashley ki te pwodi Blaze One. E Pòs Majò te gon ti gwoup avèk team atis pa yo yo. Lè ou vini wap di nèg sa yo pa konn anyen, ou tap fè bagay tankou ki k pasi. Kounye ou vin gen foli animatè epi wap vin pale de nou. Kiyès ki fè ou kote ou ye a moun sal? Kiyès ki fè ou ka al leve bwat Etazini? Nèg sal. Robenson papa priye bondye pou anbasad la pa janm ouvè kòm viza m ap ouvri deja wè lèm vin papa geden bab griyade avè nou map pete dan nou paske nou masisi nou bliye Tony wi Tony nou edel bòt li fè tèt li men Tony dwe aranjel tou. M gen de limit m ka rive a tounen moun tou menm wap vin pale de izolan de fantom de nèg barikad pa janm fè sa ou blaze bro ou benson menm a pye ou te konn ap monte nan planèt kreyòl kokorat nèg sal lè w tap fè istap iplap street ou vòlè kòb ou sove kite zonaz tout nèg nèt pa vin ransa moun tande m wap tweet wap dis wap dat o benson men wap ou konnen gèm wap jwe a lpap bon ou konn gèm wap jwe a lpap bon wap pale de fofo sa fofo on paranòy on krakè. E sa map di a la m pini. Lè m al choute video men bon an. M rive m senti l banyen telefòn m vini m fè l m wè cheve l men wotè. M di misye al fè cheve w. M fè l kado 300 dola ameriken. Avan yè la. Lè yo ba w kòb yo pa ba li ou al fimen krak. Fò w ouvè bèk ou di sa w ap pati mizè. Kataval te marye avè w. E menm kataval te marye avè w mande fanmi l. E si m ap fè manti se pou kite w monte. Se pa nèg ki te ba Robenson grad. Moun pa ba Robenson grad. Robenson se pi gwo nèg ki te enfliyan. E pa Izolan ki te bòs mwen. Izolan pa bòs mwen. Yon nèg mwen gen anpil respè. M toujou di kot kote m pase m di Izolan se ekip mwen. Nou te konn travay ansanm. Pase gon pakèt moun ki pa konprann sa k fèt. Pa gen ankenn nèg ki ka di yo te konn ba Robenson sesi non. Pa gen nèg ki te konn tiye vè nan vant Robenson. Pa gen moun ki ka pran kredi sa. Ou konn poukisa? BBC son blòk mwen te renmen. Nou te konn travay a nèg yo. Epi nou jere. E pa tankou se nèg ki di misye si, misye la non. Pa gen moun ki ka pran kredi sa yo te fè Robenson atis. E nèg yo di m konsa, oh Izolan pa mete m sou moun. Non, m te deja sou moun. E pa t gen nèg rap kreyòl ki ban m viza. E pa nèg rap kreyòl ki ban m viza. E pa ni Rockfam ni Barikad. E mwen k ba tèt mwen viza. Pase lè a, aktivite viza m t ap regle pa t gen nèg ki te okouran. Nèg yo afè pa yo t ap regle. M pa vle yon nèk di m o nèg etire m nan labou. Nèg pa etire Obenson nan labou. Obenson etire tèt li nan labou, li fè sa l sipoze fè a. M pa vle yon nèg ap di o m sesi, m non. M pa t nan Barikad, m pa t nan Rockfam. Mwen te nan Rapwoche ki se pi gwo emisyon jiska jounen jodi a. Epi. ki sove. Kounye a la, si yon nèg, non, pa gen nèg ki te konn pot rad pou mwen. Non, pa gen bagay sa. E m vle nèg yo konprann tou, lè yon nèg konn vin nan emisyon Robenson, ou pa fè Robenson kado anyen. Ou peye yon sèvis. E lè w peye sèvis la, Yo fè w peye l nenpòt jan. Ou konprann? Gen nèg k ap pale, nèg a sesi, nèg a sela, nèg a se lòt bò, sesi. Non. Nèg ka toujou joure, nèg ka toujou plede pale, men fò w bay Obenson respè. Ou konprann? Sa vle di, lè mwen fè, m di ti vòlè pòs machan an, pòs machan konnen m gen plis respè. Lè w ap pale de li, se yon nèg ki bay Obenson anpil respè. Ou konprann? Sa vle di. M pa vle w nèg panse se nèg, nèg pa fè anyen pou mwen. Nou te konn travay avèk de twa nèg, lè nou travay a nèg la, nèg la konnen li pase pa yon moun k ap pran egare nan ekip yo. Pa gen moun k ap pran, m pa vle nèg yo di m te gen, m pa t gen bòs. M pa t anba lebèl okenn moun. M pa t gen okenn nèg lè m te konn grangou m te konn rele. Lè nèg yo te konn pati yo pa t konn pot malèt pou mwen. Ou konprann? Sa vle di nèg yo gen dwa pale paske mwen konn ki jan ayisyen ye. Ayisyen gen problem yo pa vlo endepandan Ayisyen pa vlo endepandan poukisa Neg yo ta toujou renmen vle sa wap di yo fè w fè yo plezi mwen menm m pa vin fè moun plezi sou latè e neg yo ta vle pou tout sa yo di pou di yes m pa falowe nan lavi m pap janm falowe Izolan son neg mwen respekte tout kote m pase m di sa si e Izolan k mete m nan sky men Izolan pat mete m nan sky. Pase l te bon patnè, pase l konnen travay li ta pral fèt tou. M vle nèg yo konprann sa. Nèg yo pa fè anyen ba moun kado. Sa vle di gen de sevè moun ap pale, moun yo di sesi m pa voye monte sou Izolan. Izolan gen dwa ba ou opinyon men mwen gen opinyon pa m. Kounye a Izolan di abitan, m pa konn nan ki rezon l di abitan. Izolan di l wont pou mwen. It's ok. Pase pa bliye nèg la gen dwa di sa l vle men. Men mwen m tou m gen dwa di sa m vle. Men bagay nèg te di pa gen nèg ki ka di yo te fè Robenson atis. Star la ap di yo, nèg ap di nou, Robenson pa di, on nèg ou ta pa konprann sa m di yo. Lè m poste bagay la, m pa di nèg yo, yo pa t okipe ban mwen pitit katafal non. M just wè bagay bagay la fè m mal, m just poste l, m di kou nèg yo rankontre, m pa t di pou nèg yo te fè gwo fon pou fi a, m pa t konn ki moun nèg yo te gen afè, m just wè bagay, pase yo di pitit nèg la pa ka al lekòl, pandan se tan pitit nèg la te gen dwa ka al lekòl, fi a fè afè l ak kòb la, men lè on nèg rele l ap joure, m pa sezi lè on nèg joure. Ou konprann? Sa vle di m pa vle yon nèg panse, oh m sesi, m pral vin la. Non m pa nan joure baz. Obenson deja rele Obenson deja. Pa gen moun ki ka etire non Obenson nan. Sa k pou fèt la gentan fèt deja. Obenson deja rele Obenson. Lè y ap pale de rap, Obenson deja rele Obenson. Pa gen anyen yon nèg pral di k pral fè Obenson sezi non. Obenson deja rele Obenson. Nèg a di oh ou engra, ou sesi, ou sela. Engra nan ki jan? Sa vle di yon moun gentan di yon bagay m pa ka bay opinyon pa m. Sa vle di depi m bay opinyon m engra? On pakèt moun ki pap regle anyen serye kounye a lòt la di w engra. Nou fou mesye. Kounye a ou panse kounye a la m pral di m se si m se la m ta pral di non li pa fè sans Obenson deja rele Obenson deja. E sa pou Obenson ye nan rap la li deja konsa deja pa gen moun ki ka chanje sa. Gen nèg ki ka eseye. Se chanjel se si se la se lot bon pa gen moun ki ka chanjel Robenson deja Robenson e sa Robenson fè nan rap rete inoubliyab chak nèg fè bagay yo nan branch pa yo men lè yap pale de animatè on nèg fè fè istwa san pa met Robenson a misye vin frekan o misye gon janl pale dwòl misye non misye pa pale dwòl misye son nèg ki pale janl vle pale a pase Delta peyem poum di sam vle a bouch mwen sanm pa derespekte moun. E Delta k bò se pa se li k peye m Men ou panse m ta di tèl sesi tèl sela tèl se lòt bò Lè yon nèg ap pale ok ki te mele m yon nèg te vini l vle joure Ou pap met kòb sou akant mwen ou pap etire kòb sou akant mwen You wasting your time Bon ki te mele m yon nèg te di misye sesi Bon kounya la bouda m twò gwo pou ti kilòt rap kreyòl la Rap kreyòl pa ka itil mwen anyen Tout sa rap kreyòl pa t ban mwen m ofri tèt mwen yo Kounya sa yon nèg pral vin di m Sa vle di gen de seri de bagay lè yon nèg di yo m pap menm ba yo enpòtans Pase Obenson deja rele Obenson deja E yon nèg si w gen bon sans wap konprann lè Robenson pale pase tout moun ap regle afè pa yo tout moun ap regle afè pa yo tout moun ap sesi tout moun ap sela sa pou Robenson ye al konsa deja si e te si yon nèg te gen dwa pale bay nèg la nan di sa l vle a bouch li fò nèg la pale nèg la gen dwa di sa l vle nèg la di l ap swiv swiv ki sa mwen menm e pa nèg k ap di m sa pou m di non ou panse yon nèg pral di m sa pou m di non. Kounye a lè yon nèg vin anba paj la w ap joure. Jodi a vandredi, m touche epi m pral travay. You wasting your time. Sa yon nèg pral fè? M gen entènèt. Pifò nèg k ap joure yo gen entènèt 6 goud. Lòt la di m bliye kote m soti. Kote m te soti? Woo nèg yo anfòm mesye. Fò m te di chak sa yon nèg di fò m te di yes.